Anpil lè big up pou nou alò nou te fon emisyon konsènan ti moun 10 an ki ap vann nan la rue an gen anpil moun ki kòmanse kontakte nou donk nap mande moun yo kapab kontinye kontakte nou nan 33 26 64 20 alò fòm di nou ke depi ke RL prod kòmanse ap bay nouvèl sou peyi dayiti gen anpil moun ki ta swete genyen nimewo RL prod la nou te nan yon moman konn afiche nimewo a e jiska prezan m ta kapab di se pa tout fanatik ki genyen nimewo RL Prod. Donk nou bay li dirèk jodi a la pou tout moun kapab antre an kontak avèk nou. Donk moun ki vle pale ak RL Prod, tout ekip RL Prod la se evidan de tape le 33 26 64. 20. Se parti pour votre emission big up TT. TT banm di yon bagay wè video yo blòdè wè lè w jwenn video yo pa met tag ou sou yo ankò tande ou paka pran video yo TT ou sal yo ou mete tag ou sou yo hein ou paka ap fèl konsa non TT video yo pa pou ou sèlman brother ou konnen fò rèl poul pase yo tou bon brèf se te Yon plezantri antouka nap salye Teriel Telus, Morvan ak tout ekip ki yo menm ap batay pou ke ta kapab gen yon lòt Ayiti mesye dam anpil kouraj paske bagay la pa telman fasil ekoute lè yon nèg ap fè yon bon djòb nan peyi sa m ta kapab di se ou menm ki vòlè se ou kriminèl mezanmi pa ezite si demen si Dye ve nou wè gen trak kap simen nan lari a pou n di RL prod se vòlè se kidnapè pa ezite tande sa. Mwen m gentan abitye a sa paske m gentan konnen gon lè kap rive pral gen trak kont mwen men sèl sa m konnen m just aji yon fason pou ke loryantasyon la dewontoloji di metye m respekte l ou konprann men sa pap anpeche ke yo voye wòch sou nou paske yo pa konn voye wòch sou mango vèt fò m di nou ke genyen direktris dwàn pòdepè a Nadège Rebecca Etienne Li jwenn lèt transfè li nan Direksyon Jeneral Pòtoprens jounen vandredi 15 jiyè 2022 an. Daprè enfòmasyon ki ta pataje, ki ta rive jwenn nou tou, se ta aprè li fin pase lòd pou verifye tout sa nèt ki antre nan ladwàn. Yo ta repwoche Madam Etienne kòm yon moun ki ta twò sevè, ki ta twò di, daprè sa plizyè sitwayen nan Pòdepè fè konnen. Pa bliye, nan mwens pase 2 semèn, yo rive jwenn plis pase 145 mil kartouch, 30 charjè pou zam AK-47 ak plizyè zam divès kalib ki te rantre sou waf Pòdepè a nan 2 batiman ki se Miss Lili epi M vin la pou m fè yon travay kote ke m te satisfè tout yon popilasyon. Kote ke m te satisfè tout yon popilasyon. Mwen byen kontan se konsa ke yo mande m pou m kite dwann nan pandan ke direktè kowòdinasyon an rele m di m m pa gen kòmand dwann Pòdepè ankò rantre Pòtoprens lendi maten nan direksyon jeneral. Yon lòt vèbal k ap rantre nan direksyon jeneral lendi maten. Sèl sa m ap di nou, lè m te vini la, m te ba tout moun prensip, manti m fè? M te mande tout dwanye pou yo te travay nòmalman, pou yo verifye bwat nòmalman. M te mande tout brigad pou verifye bwat nòmalman. M te mande tout amatè pou yo kite. Dwanye yo travay pou mwen siltepl. Se nòmal se nòmal wi wi. Asistan direktè tanzantan fon ti pase sou bò pou mwen silvouplè. Mwen menm etanke direktris m toujou leve m al verifye tou sou dòk la. Men jodi a sa direksyon jeneral repwoche m pou leve m nan ke m pa travay bò de pè m pa chita nan travay mwen se sendomeng m abite Peyi a pa bezwen l. Sitou m ta kapab di yon gouvèneman ki gen nan tèt li Ariel Henry. Yo pap tèlman bezwen w. Ou diy, ou serye, ou gen yon bòn oryantasyon, ou kanalize tèt ou pou moun respekte w, nada. Ou pap kapab nan enstitisyon piblik yo. Donk mwen m panse ke si w ta demisyone se t ap yon trè bon chwa. Paske bra nèg yo long anpil isit. Gen de moun depi w atake yo sa vle di m gen enpresyon ke fanta dòmi a papa Bondye chak jou. Ou wè genyen de dosye gen nèg ki pa vle manyen yo. Ou wè dosye bandi sa poko janm dosye menm. Bon pito chak jou ou moute sou yon radyo wap joure yon bandi wi. Men fòm di nou byen sa yo rele bandi politik yo. Ou panse ou ka moute sou yon radyo pou wap atake yon bandi politik? Anben monchè ou menm avèk m pa konnen sa li a nou dòmi menm kote. Bon fòm di nou ke gen yon sitiyasyon o nivo de site solèy. Batay kontinye ap fèt nan site solèy. Alò, yèswa bagay la te vrèman dejenere pou moun k ap viv nan Bwouklin, paske lè m ap gade e tande alafwa, bagay la te rèd. Paske gen anpil moun ki abite Sat, anpil moun ki nan blòk Jakomen, anpil moun ki nan blòk Douya, moun sa yo te jwenn wi. Men, gen yon bagay ki vin pase la, pa egzanp pou moun Douya yo, Lè bandi pase l fon egzaksyon, anpil nan yo ka viktim. Men èske w konnen tou lè lapolis vini, lapolis sanse fè menm bagay la wi. Lapolis antre papa, se mete jenn gason kouche, bay nèg bwa wi. Èske w konprann? Sa vle di, moun yo pa konnen ki sa pou yo fè. Yo pran antre lanklim e le marto. Batay la te rèd yèswa pou Gabriel. Nou wè, m te anrejistre yon emisyon ta dan lasware pou m te oblije lage bonè sou chanèl la. Ebyen yèswa m ta kapab di tout nèg yo kwense Gabriel pat gen chwa anpil moun mouri ti bebe pran bal nou menm nou pa bay enfòmasyon pou fè moun afoli nou sèlman di laverite e m te pote yon ansanble de presizyon m pa vle fè yon rodondans nan emisyon sila se sak fè m pa vini avèk tout lòt detay yo men ekoute jodia la batay la toujou entans o nivo de site solèy a chak fwa nèg yo Anvi pran Gabriel ou gen presyon ke genlè Lucifer fon kout kreyon pou Gabriel paske jodi a la gen yon chauffeur trelè ebyen li rele non li di bagay la rèd paske nèg Gabriel yo menm se san se trelè yap sezi pou yo kapab bare wout la donk kilè batay la ap fini nou pa konnen mwen m pa konprann kòman Gabriel batay non menm lè wè yo preske pran Gabriel. M gen presyon menm lè misye ta rete pou kont li lap batay men pa bliye misye pa yon nèg ki renmen batay souvan non se pa renmen batay kòmsi lagè ekip a ekip non kòmsi li pa renmen kenbe zam pou lal batay men lè bagay la kwense ebyen li menm li konn mete pye l atè a konparativman ak Babekyou ki li menm bon son veritab pwovokatè e konparativman ak Iska. Konparativman ak anpil lòt nèg ki chèf nan je nèf, ebyen m ta kapab di sa se toutafè diferan. Il était 22 heures 30 quand j'ai reçu un SOS pou moun Bwouklin ki di tou senpleman ke sa ki te masak dèyè kounya se ta yon jenosid k ap fèt sou yo. rnddh, Je Klere, lòt òganizasyon dwa de lòm yo. Radyo yo, lidè politik di yon mo pou Bouklin paske yo pa kapab. Oh! Twòp moun mouri. Sa k pa mouri ak bal mouri ak manchèt. Sa k pa mouri ak manchèt mouri ak gaz lakrimojèn. Tande byen wi! Bandi ap goumen yo jwenn gaz lakrimojèn. Sa k pa mouri ak gaz lakrimojèn mouri boule. Sa k pa mouri boule mouri swaf dlo. mouri grangou sak pa mouri konsa pèp fè sa yo konnen avèl paske jenèf ap batay ak tout pèp li se konsa yo di an nou fè yon kri pou moun bouklin bagay yo trò rèd pou yo leta di yon mo pou yo yo pa kapab non mesye an nou fèl bondye paske demen li kapab zòn paw la ki kapab nan sitiyasyon sa. Tande wi 22 zè 30 kouran koupe pa gen kouran yap pouse moun yo bal nan Brooklyn moun yo oblije mande padon. Nou te wè yon sitiyasyon konsa nan Site Solèy se te donk le 7 fevriye 2007 je kwa nan kad yon operasyon Jarro Sudamericana m toujou mansyone operasyon sa se youn nan operasyon ki pi miskle lè kontenjan Minustah te vini nan peyi Dayiti a set epòk envesti kouto Lè nèg yo, tout gwoup gang sa yo, te konn sòti ap fè kidnaping, ap vòlè machin sou wout la, epi yon bon jou, Minustah deside lanse yon operasyon Jawousouda Merikana, lè sa a m ta kapab di yo pilonnen moun Site anba bal, moun yo pa t kapab fè anyen. Yo te oblije tann dra, limen balèn pou kapab mande lapè. Enben, se prèske yon bagay konsa, m ta kapab di moun Bwouklin viv yèswa. Imajine! Bakolode ap kraze kay, epi nèg ap mete dife, epi y ap file moun bal nan fè nwa, moun yo pa konn ki sa pou yo fè. Hum! Tèt chaje. Tèt chaje wi. Men, batay sa a, li pral pwouve ke kiyès ki gen pi bon alye lè y ap goumen. Pa egzanp, si w pran je pèp la, depi lè batay la kòmanse, m te di nou sa yè, gen yon grenn moun, ki li menm kanpe avèk Gabriel e Brooklyn, je sais pas, son non se Izo Vilaj de Dye. Men apre sa frè m nan, lòt nèg yo, yo pa twò pote boure, paske daprè enfòmasyon k rive jwenn mwen se ke gen lòt gwoup lè yo rele yo pou yo di al bay Gabriel on kout men gwoup sa yo di yo menm yo pa gen patwon, se zakè yo ye, se zak y ap fè pou kont yo, lè yo nan batay yo menm yo pa konn gen alye. Hehehey tèt chaje. Wè bagay pou ta kriye se ri w ap ri. Fò n di nou ke. Gen Richard, youn nan pi bon sòlda Ti Yvon ki te chèf blòk 1 an, misye mouri yè. E gen sa ki di se Bèlè li mouri, genyen ki di se Pòdepè li mouri. Kidonk, nou poko kapab verifye ki kote lanmò sa fèt. Men de tout manyè, ebyen nou menm. N ap chache genyen plis enfòmasyon sou kesyon sa pou. Si nèg je nèf yo itilize bako lodè, ebyen nèg Gabriel yo estime tou yo menm fòk yo pase a laksyon ebyen pou yo kapab rive a bou mesye je nèf yo. N ap tande batay nan site mezanmi. E pa ti batay non men an m di n on bagay mesye, m toujou ap di n on sa. Chèf revolisyon jodi, batay jodi, kraze zòn jodi, demen ou p ap egziste. Site Solèy ap toujou gen konfli, l ap toujou rete sa l ye a. Pwoblèm nan se Leta, li pa bandi ame yo. Èske nou konprann? Se pa bandi ame yo, donk se Leta ki pou li menm pran responsabilite l paske bagay la mwen m panse ke fòk Leta li menm li pran responsabilite l. Ben wi, paske pwoblèm sa a de tout manyè se nan rasin pou n atake l. Se pa yon pwoblèm nan tèt. Se yon pwoblèm ki sòti depi nan pye pou rive nan tèt. Depi konbe tan nèg yo ap batay? Depi konbyen tan tou ou wè leta genyen sa n ta kapab rele volonte pou rezoud pwoblèm sa yo onivo de Site Solèy? Se grav e se achigrav sa k ap pase anba. Kòmsi pou moun ap mouri nan Site Solèy pou Ariel kanpe, granmoun 72 an, granmoun tòktòk sa a, li kanpe, li pa di anyen. On premye minis japonè mouri, tout mè senpati. Moun mouri aletranje, tout mè senpati. Men moun mouri Ayiti, pa gen senpati. Sa vle di Ariel nan konplo a wi. Konplo pou detwi peyi sa a, konplo pou fini ak pèp ayisyen an wi. Ariel ou ladan l. Men w pa ta kite yo wè fas ou konsa, granmoun. Granmoun 72 an ke w ye, yo mete w nan yon bagay la pou ta ekri non w nan listwa. Olye de sa, se fini w fin ape a. Mèsi Ariel. Men sèl sa m konnen, m ap priye Bondye pou ou maten, midi e swa. Nou tande? Pa gen pwoblèm. Donk, e gen anpil enfòmasyon atè a la wi. Legliz katolik pale, anpil lòt moun pale. Men, jist avan fò m di nou ke mwen genyen yon ti enfo ki rive jwenn mwen la a. Par le byè de la kòdinasyon de près e dè relasyon piblik de la DCPJ. Ankèt sou konntenè sispèk epi arestasyon Gina JL Rolls, chèf dakizasyon ki retni kont li se trafik ilisit dam ak minisyon. An nou swiv. Youn nan responsab egliz sa yo site non an li fè konnen e pa ou yo te anboche. Epi w ap travay pou yo? Men avan ou di a tèt ou ap travay ou pa t travay avè yo se sa w sot di la? Kote mari ou? Nou separe. Ki laj ou? Ki laj ou? 55 an. Kòman? 55 an. Non w se? Jina Jean-Louis Wells. Ki jwèt non w jwe? Ki non jwèt? Bon, se matant mwen ki konn rele mwen Lolo, gen kèk jwèt, gen non. Alò ki mesaj ou ta renmen voye a sila ki panse ke ou enplike nan jan de zak konsa, transpòte zam, entegre nan Ayiti? Sa w ka di, èske yo nan manti ou djounen sa èske w ladan l vre? M pa konn bagay sa yo ditou e m pa janm te konn fè l nonplis. Poukisa w vide rechèch sa a? Non, men sa m di w, lè y ap fè yon konntenè, mwen menm mwen se an konsololis pou rantre pou rantre bagay ki anndan konntenè a. Èske w konprann? Men non, Andrés. M pa ka konnen kisa k anndan konntenè a. Kounya la genyen Pè Jean Mardoché Vil ki li menm fè konnen se yon rimè. Legliz episkopal pa konn anyen de konntenè zam ak minisyon ki antre nan non legliz la. Li menm tou di li pat siyen pou yo te resevwa konntenè konsa. Li di lap tann jistis fèt sou dosye sila pou ke limyè a kapab blayi paske se pi bon moman pou yo konnen ki moun ki te konn itilize franchiz legliz lan deja pou pase tout bagay sa yo. An nou swiv Pè Jean Mardoche Vil ki te nan mikwo konfrè nou yo, Tele 20. Bonjou Robenson, mwen kontan salye tout moun oditè, oditris Panèl Majik yo. Donk, nou pa gen dokiman, nou pa t pwodui demand, nou pa t gen kontenè an kou, li rete pou nou yon rimè lòske nou tande sa nan medya. Men, komisè de gouvèneman an, Jacques Lafontant, si li pale, li vin di li site non, de non, ebyen dam sa ke yo pale a, nou pa konnen ni, yon pent an penti, mwen menm m pa janm rankontre avè l, m pa konn non l, e biwo a pa gen relasyon avè l, m pa konn non l tou. N. Donk, nou pa konprann sa a. Non, nou pa konnen si madam sa a, li pa bwokè nou, li pa komisyonè nou onivo oprè de ladwann. Jiske la nou mentni sa, se pa moun pa nou, li pa anplwaye nou, nou pa gen okenn rapò avèk li. E si sa rive, se ta petèt yon fo, fosè. Si sa rive, se lajistis k ap fè travay li paske nou menm. Nou pa gen anplwaye konsa, nou pa gen chèk nou konn bay moun konsa, nou pa gen lèt nou k bay moun konsa, nou nome anplwaye konsa, nou pa gen. M pou wi pou mwen menm se premye fwa m tande l e pou biwo a se anfèt se sa piske mwen menm kòm prezidan komite a e premye fwa m tande l se yè m tande non l. Bwokè nou an se yon lòt jèn. Yon jèn ki rele Mamion Joseph se li menm ki bwokè nou. Euh wi mwen di sa paske bon siksè m yo yo anpil nou pa konnen kòman kote sa kapab rive piske lajistis di yo dekouvri ke se pou nou. Si yo dekouvri se pou nou donk lajistis ap fè travay li epi pou nou remonte a otè yo e pou limyè fèt epi pou nou konnen kòman sa fè rive paske nou menm nan legliz la kòm otorite Nou pa janm angaje nou nan pratik konsa, nou pa gen demand konsa bò kote ladwàn, nou pa t ap prann konntenè, nou pa t genyen kòmand konsa. Donk lè nou tande l nou sezi pou nou tande nan non nou gen yon konntenè e ke alenteryè de se konntenè genyen zam ilegal ladan l. Non, legliz la pa ta kapab nan bagay konsa e nou pa angaje nou nan sa, se pa misyon nou sa. Gunda se te yon moun ki te konn travay nan biwo a lontan. Efektivman, li te konn travay pou nou. Li pa travay pou nou nan biwo a. Li pa travay pou nou nan biwo a paske tou senpleman biwo a te chanje l e ke nou gen lòt moun, tankou jèn Meksiko la, ki t ap travay pou nou. Li te genyen plizyè fonksyon nan biwo a oparavan, dan le tan, e apre nou vin genyen Manion, se li menm ki okipe l avan. Alò, pou dwàn nan, Se pat site Manmi an. Nou te gen yon lòt jèn ki mouri deja ki okipe de sa. Men li menm li te konn regle ot choz, dosye administratif. Yo te revoke l, bon se te dosye administratif. Donk mwen menm kòm prezidan komite a, biwo a te revoke l, m pa genyen eksplikasyon m ka ba w sou li. Wi paske mwen menm kòm prezidan yon komite, Mwen nan komite a, se yon enstitisyon legliz la ye, mwen nan komite a men m pa t la, m pa gen dosye ke m kapab rantre ladan l ke mwen menm mwen pa metrize twòp. Non, nou pa t gen dosye konsa. Non, non, paske nou pa t gen. Si sa te rive, se mwen menm ki t ap siyen papye, apre ajans maritim la fin anonse nou ke nou genyen kòmand, se mwen pou ta siyen papye voye nan ministè dè kilt pou mande egzonerasyon de taks. E lè sa n t ap kapab jwenn an franchiz si tout fwa ke finans ansanm avèk ministè dè kilt te otorize nou. Donk nou pa t pwodui jan de demand sa yo. Nou etone ke gen konntenè nan dwann nan, se pou nou. Mwen menm mwen pa okouran. Donk se se bèl okazyon pou lajistis fè travay li pou nou jwenn li e pou nou remonte ak sa epi lè sa pou nou konnen. Se siyati prezidan komite pèmanan an k ap pale avè w la. Se mwen k ta dwe siyen. Wi nou gen bezwen. Non non madam Rolph la li pa travay pou nou menm ditou oken rapò. Li pa ka pwouve anyen oken rapò paske nou pa konnen. Se sa ki etone n kòman li fè al siye anba franchiz nou. Mentenan, se lajistis, jan n di an, ki pral kapab pwouve kòman yo fè aksepte l siye anba franchiz nou, kòman l prezante l oprè de ladwann oubyen finans eksetera oubyen ministè dè kilt pou l di li se bwokè nou. Apati de kisa? Èske nan bouch yon moun ka parèt li di mwen parèt la pou Majik 100 pwen 9? swa pou lekòl oubyen pou lopital, e lè sa li fèt otomatikman ke prèt de pawas la li vini nan biwo a, li pase enfòmasyon yo e nou okouran pou ki rezon yap vini. Eskize m, vwa an pa bon, m manke dòmi nan travay. Wi, m konprann. M konprann, m konprann. Donk, otomatikman ke sa rive, epi lè sa nou ap tann konn kounya nou dakò l ap vin sou non legliz la. E lè l vini sou non legliz la, ajans maritim lan li enfòme nou ke li gen yon konntenè pou nou, li gen yon machandiz pou nou. E lè sa nou antreprann demach ke nou kòmanse yo. Dabò ekri Ministè dè Kilt pou nou di nou ta renmen li egzonere nou enpe de taks pou tèl ou tèl konntenè. Nou bay tout esplikasyon yo. Epi apre sa pase nan finans epi memorandòm lan sòti pou brokè a kapab ale a la dwann pou l al rekipere l. Sa yo nou pa fè demach sa yo, nou pa genyen yo, nou pa okouran de tou sa, nou pa konnen. Men jeneralman, zanmi nou yo, patenè nou yo, yo kapab swa ede nan yon manje pou lekòl, ede swa yon veyikil, pa trè souvan se veyikil, men ede yon bagay kèlkonk pou legliz la voye vini. Se lè sa a nou konnen ke nou gen konntenè. Pa egzanp, m sonje nan pandan kowonaviris la te vrèman an vòg, ebyen nou te resevwa yon konntenè de kach-nez. nou konnen men pou diw sansa men kòman tèl ou tèl choz li rive men pwovnans li men ki kotel sòti kounya la fòw ta di nou kote kòntènè sa sòti bay ki moun yo voyel egzakteman yo di legliz episkopal se pou nou men kiyès ki voyel a kèl fen kiyès ki te pwodwi demand lan ki moun ki te pwodwi demand lan se dè choz ke ki merite e mwen te diw byen wi sa se mwen menm kòm komite pèmanan map sibi nan komite an. Donk se nan biwo a, li te konn travay pou nou, li te li te chèf operasyon si je me rappelle bien. Donk men li menm li te gen yon travay nan biwo a. M pa konnen paske pou konn teren m toujou konnen ke se yon brokè ki fè sa, yon fwa ke dosye yo vini, epi lèt la siyen, otorite eklezyastik la li siyen l, epi lè sa a brokè a se li menm ki mache ki fè va e vyen yo kòm brokè pou le moman. Wi. Non, m fèk tou di w, nou pa gen kontenè. Ok. Bon, nou menm, se lajistis ki konnen kisa l bezwen nan kad dosye sa yo, men m di klè ke nou pa genyen kontenè nan ladwàn nan, nou pa genyen ki nan pwosesis de dedwànman, nou pa plase kòmand, nou pa gen lèt mwa de sanise dèkil, nou pa gen anyen n ap tann de ladwàn. M pa ka di kilè l ap fèt, kilè l p ap fèt, paske se premye fwa mwen menm mwen enfòme de yon bagay konsa, yon sitiyasyon parèy. Sim konprann byen, kòmantman sa ou vle di, se ta ke etap yo fò yo boule dabò, fò yo franchi yo, pou pèmèt ke nou kapab rive nan ladwàn, pou nou atenn ladwàn. Donk kounye a la fò yo ta remonte depi o debi pou yo wè eske pwosesis lan, eske li te fèt, eske vrèman daprè pwosedi an tout bagay te fèt, eske demand yo te fèt, eske nou tap tann kontenè, eske nou te gen moun nou voye ladwàn nan vrèman ou pa. Trè sètènman li anbarasan e sa choke nou. Nou santi nou blese e fidèl yo e legliz lan twouve l nan yon sitiyasyon de se jan ke nou pa t ap atann nou. E sa k fè nou menm sèl bagay ki bon pou nou la n ap atann se lajistis ki pou mennen ankèt li pou li jwenn moun yo pou verite fèt, pou limyè fèt epi pou tout bagay kapab klè pou popilasyon an, pou lemond. Wi se vreman dur legliz pa kapab nan kesyon zam nan teworis nan bagay sa yo donk si jamè sa ta kapab rive pwiske se lajistis ki pral pwouve ki pral pwouve tout bagay ki pral bay verite donk si lajistis pwouve yon bagay konsa se plis ke yon krim trè sètènman nou di sa nan nòt la nou la poun kolabore avèk lajistis paske nou menm tou nou panse ke nou nan menm wout menm kote a lajistis se verite e sa legliz ap preche. Non. Non, nou pa ka kontakte yo, nap tann pou nou paske pou nou nou di son rimè epi nap tann nou vin tande ke nan laprès lan ke nou di ke komisè a di ke se pou legliz episkopal jiskaprezan. Donk se si avèk avoka nou nou pral wè kòman avanse. Mèsi, nou remèsye tout moun e nou la nap tann e nou kwè ke fwa sa e ke.